Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Imedyatman ou tande vwa sa a petèt ke ou kapab di tèt ou humm eske genyen move nouvèl ou pa nan peyi dayiti. A chak fwa yon moun limen yon radyo, a chak fwa moun nan branche entènèt depi li moute sou yon sit denfòmasyon aparaman li pa ka pa jwenn move nouvèl. L ale sou yon chèn YouTube, l ale sou yon paj Facebook, se toujou move nouvèl. Alò, jist avan mwen kòmanse emisyon sa, m ap pwofite pou m di kondoleyans a marenn chanèl la ki pèdi yon sè li, se Carmelite Marcena Laviche sa. Donk, sa gen pou yo rive, nou viv, nou mouri, epi lavi fezan pou dotre pèsòn. Men sa ki parèt pi grav, se ke an Ayiti, jan bagay la ye la, Nou sanble fèt, nou pap viv. Wi, nou fèt, nou pap viv, e n ap mouri san n pa goute yon ti plezi. Paske, peyi fini. Emisyon sa kòmanse jodi a la avèk yon gwo kout bravo pou yon polisye. Tande byen wi! Kote ke gen vòlè ki al atake Sebim lan, lakay li. Sebim se yon militè. Misye mete bagay nan men vòlè yo. Tande byen! Vòlè yo gentan touye 3 chyen. Daprè enfòmasyon ki ap sikile atravè lè rezo sosyo, yo fin touye 3 chyen, yo konprann ke bagay bon nan men yo, y ap avanse. Se konsa nèg yo pral jwenn bagay nan men yo. Ekoute, genyen plizyè nèg ki tonbe. Donk on a les photos qui nous sont parvenues. Donk, e komisè a jere plizyè nan nèg sa yo. Sa vle di, nèg sa yo te al fè move zak, yo te al bay bwa kale, an retou, Se yo menm ki pran Bwa Kale. Misye rele Xavier Seïd, se responsab sou komisarya Clercine ki te an difikilte kote bandi a zam anvayi lakay li nan Tomasen. Anpil kout bal t ap chante, ebyen deja fò n di ke genyen 2 nan nèg sa yo ki yo menm pèdi lavi yo e genyen lòt enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa ebyen komisè la li menm li ta touye. plis gason toujou. Ou ap atake, dèfwa fòk ou aksepte tou pou yo atake ou. Paske lè w sòti, ou di ke ou pral kanbriyole kay moun, ou pral vòlè, ou pral fè yon seri de bagay, atann ou aske yo lage yon bal nan kòlèt ou an retou. Paske Jan nap viv nan peyi a la aparaman gon lè kap rive fòk tout moun kapab respire paske se kouri yap fè nou kouri men lè ou fin kouri fò chita yon kote pou respire men pou rive respire a fòk ou prepare sa se sak fèm toujou ap di pèp ayisyen leve tèt nou kanpe batay pa mouri a jenou yè gen yon nouvèl ki rive jwenn mwen yon sitwayen li menm nan zòn li la vwa move nouvèl partou wi mesye Anpil moun ki konn pale avèk mwen di yo rekonèt jenn gason sila a, un homme respectueux. Ebyen, misye li menm, li boule. Yo kouri ale avèk li lopital, li te kòmanse ap pale, men lè l rive, sanble kè li te gentan afekte, ebyen, li fè vrèl pou peye son chapo. Gen yon premye eleman enfòmasyon k ap sikile kòmkwa se pandan l ap vann yon gaz, manman l ap pase dèyè li avèk yon recho ki gen dife ladan li epi dife pati. Gen lòt moun ki fè kwè se ta yon bonbòn ki limen aparaman donk sa ki rive an se ke li trist wè yon jenn gason konsa li menm li pèdi lavi l nan sikonstans sa a tèt chaje. Mesye m salye nou e daprè sa m konnen misye pa tap dòmi li sot fè de nwi nan travay li epi li rantre li genlè tou al nan yon ti depo li genyen kote l stoke gaz yo pou l vide gaz lan nan ti galon pou l mete vann deyò a lon gazolin men pou manman misye li panse misye dòmi lap dòmi. E sak fèl tou al limen bonbòn nan. Li tou al limenl. Epi nan menm moman an tou, lèr lan rale gazolin nan epi men tout bagay sa yo. Kay la pran dife nèt nèt nèt. Anyen pa sove. Misye, misye, misye mouri lopital. Dayè, lè misye rive lopital la, lap pale. Doktè a di l pap ka fè anyen, kè a gentan atake tout bagay sa yo. E misye mouri bò 9 è di maten. E sa, e sa yon moun mwen ki t al wè fanmi an yè fè m konnen, e sa moun yo di l tou. Se manman an ki limen bonbòn nan nan menm moman misye li menm l ap vide gaz lan e, e nan galon pou l vann. Yon gazolin li di m. Se sa fanmi an fè l konnen. E daprè yon dezyèm eleman enfòmasyon ki ap sikile, li ta fè konprann ke manman an li menm li nan oksijèn paske dife sa a te afekte yo tou 2. Men jenn gason an li menm se konsa li pèdi lavi l. Genyen 3 nèg lapolis arete men deja gen enfòmasyon k ap sikile sou nèg sa yo kòmkwa yo ta fè pati euh, baz, krasi barye, baz vite lom. Tenez bien qui ça y dit, Nelson Berno. Un bras droit de Vitellum vient d'être appréhendé à Pétionville par la PNH. Les membres du gang de ce dernier menacent de mettre le feu de toutes les maisons situées à Mayotte S'il n'est pas relâché. E pa sa pou nou fè misye. Humm. Se pa sa pou nou fè. Pase, kite m di nou. Meyòt se pa la polisye yo ye. Gen de fwa nap fè kèk bagay tou se bagay lach. Dayè, tout sa bandi ap fè se bagay lach. Paske, tan ke mwen m pa wè yon bandi antre nan lojik batay pou pèp, ou se ti lach. M konsidere ou kòm yon ti bandi pwèl pete. Nou konn poukisa? Paske m poko janm wè pèp la ap fè yon manifestasyon pou l di bravo pou nou. A, atansyon! Pèp la poko janm fè manifestasyon pou l di bravo pou nou. Konvèti tèt non! Retire kò nou nan ti, nan stad bandi pwèl pete a, epi vin bandi k ap fè revolisyon, k ap ede pèp la sòti nan sa l ye a. Men kounya la, m jis konprann ke se yon djòb n ap fè. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Se pa la pou n al kriye. Si yo arete de twa nèg, nèg yo e bandi yo ye, ebyen lòt bandi yo se pa sou popilasyon sivil la. Paske m wè depi kèk tan la, se moun nan popilasyon an ki toujou fig la. Hum, hum. Se yo menm ki toujou fig la. Men sispann fè yo fig. Mete yo nan yon sitiyasyon pou yo renmen nou pito. Yè m ap gade yon videyo kote, ou konnen m pa renmen site non peyi sa yo, men, y ap bay lòt la bwa kale anpil. Peyi ou konnen oksidanto yo dèyè l la k ap fè lagè avèk. La Russie a. Bwa kale yap ba li. Paske fok peyi sa rive yon lè poul di bon m pa kapab ankò, m pa ka batay ankò. Yap fè w batay ou pa ka batay. E lòt la se pilonnen lap pilonnen w. Bon w pa ka kanpe pou di non w pap batay, sa li atò? Yo just kite yo enfiltre yo, epi se sa kap pase Ayiti a se preske menm jan a sa kap pase lotbo a, se yo menm ki met prezidan, prezidan se pa yo epi kounya yap fè prezidan fè tenten. Li bliye si l gon pèp pou l jere. Pou moun sa yo pito tout moun mouri. Epi yon sèl grenn moun ap viv. Hum! Tèt chaje wi. Men pou moun nou aksepte pou nou fè djòb san ke nou pa rann nou kont lan. Sa ka rive, anpil nan nou pa gen kontak Depatman Deta. Wi se vre. Men sa n ap fè la a, se yon mannyè pou nou kapab mete yo alèz pou yo vin nan peyi a lè yo vle pou yo vin pran peyi a. Eske nou konprann? Antretan fò m di nou ke lapolis arete depi premye mas 2023 a nan zòn Fleuryo nan komin Tabar, Gay Fredler epi Junior Pierre Peterson Petit Frère ak Enes Petit Frère. Se te. Jeudi 2 mars, byen sûr, 2023, pou enplikasyon prezime yo nan asasina yo fè sou Demann Sè Felix pou te kapab pran lajan sou li. Aprè arestasyon sila, 4 prezime asasen yo, lapolis dekouvri kadav viktim nan nan zòn Diro, komin Wanament. Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik, atravè seksyon odyovizyèl Alo Lapolis, ap prezante yon repòtaj sou dosye sila. Se sou Facebook Guy Fredler di li rankontre ak Demanse Felix ki pat pran twòp tan pou yo te kòmanse relasyon amourez yo. Demanse Felix, yon komèsant ki toujou achte machandiz an Repiblik Dominikèn, chak fwa li rantre Ayiti, li dòmi lakay Fredler nan komin Wanament, depatman Nòdès. Demann Sen Feliks bral pèdi lavi li madi 20 desanm 2022 a aprè ti mennaj li Gué Fredler fwa sa a deside planifye ak kèk zanmi li pou pran anviwon on milyon goud ak 1500 dola ameriken viktim nan te vini soti an Repiblik Dominikèn. Nou gen yon relasyon pwòch. Mwen te ekri li de Matye Feliks. Epi li te konn vini lakay mwen. Tankou gen dwa vini l fon semèn. Apre semèn nan li ale li ale Sendomeng l al achte. Mwen kòb nou pran sou li. Desan mil dola ayisyen avèk mil senksan dola meriken. E se nou twa l te genyen tou. L te mete m okouran de sa. L te gen yon nèg kapital epi yon mesye l te ansanm avèk li. L wè Pòwoprens. Epi lè ke Sen Feliks li vini yon kote m premye fwa. Epi se mwen ki toujou achte pèso pou li pou l ka al achte sendomeng li vini yon dezyèm fwa li vini yon twazyèm fwa menm si chak apre yon mwa li toujou fè sa. Fred Lergue, ki se sipèvizè nan konpayi de devlopman endistriyèl Codevi, ki twouve l nan zòn Frantz Wanament, planifye kou a avèk Junior Pierre, Peterson Petit Frère, Enès Petit Frère, ki yo menm se twa kòlèg travay Fred Lergue ki se sèvo krim nan, Eksplike ki wòl yo chak te jwe. Sou katriyèm fwa a, mwen gen yon gwoup de zanmi ke m byen avèk yo, depi te sou m peti frè, Pierre Junior avèk Ernest. Frè yo te vin pwopoze m ke fi a ap vini ke y ap pran kòb nan men li. Men m pa t gen okenn pwoblèm avèk sa yo te di a. Epi li vini a neuf heures du soir. Mwen al chèche l. Kounye a mwen di l konsa ke. Mwen prale kote nèg yo. Men li rekonèt 2 nan nèg yo. E gen yonn li kapab di konsa ke li rekonèt li plis pase li te lakay mwen. Lè l konn vini deja, li konn lakay la ansanm avèk madam nan tou. Peterson peti frè an. Ok. Se li rekonèt plis. Ke lòt la ou mete yo? Wi lòt la se se pierre junior men se pale l konn pale avèl li pa tèlman l konnen èske w konprann. Koman w tiye fi a? Junior l peze kou l mwen kenbe li pou l pa fè mouvman epi lè ke l ap li vle di yon bagay men tankou w wè pawòl la li pa ka sòti pa rapò ke jan kou l jan ke tankou w wè junior ap peze kou l la. Sa nou fè ak kadav la lè l fin touye l? Non nou tou kite l la wi. wi m. Bon madan menm demann nan m pa konn men ke yo mete m nan akizasyon sa la. Pran tout sa nou di m pa janm di anyen se paske nou menm nou te di m konsa ke ou fòm gen sekrè menm ke yo ta kenbe m nan yon bagay se si wè gen lanmò pou m pran lanmò m pou kont mwen men banm di w yon bagay mwen te ka rete m pran lanmò mwen sèl. Malgre demann Sen Feliks te deja gen plis pase yon mwa depi mesye yo te asasine l Fredler te vle kontinye fè lajan sou fanmi viktim nan epi pran kontak avèk yon sè de Mansé Félix. Nan kad ankèt Selil kont Anlèvman ak Bri 2 antite nan dcpj ap mennen sou dosye sa, yo rive arete mèkredi premye mas la Fredler Gay nan zòn Fleuryo, komin Taba, nan moman li tap vin resevwa yon ranson nan men fanmi viktim nan. Yon lè epi pandan ke map pale avèk sè a mwen di sè a konsa ke sè a dim konsa ah ee gade mwen genyen 5 600 dola ameriken plis 5000 dola ayisyen mwen di enben ok pa gen pwoblèm map vin dèyè l epi nou te kontre kafou marasa li ban mwen 600 dola ameriken plis li te ban mwen 5000 dola Ayisyen an epi mwen vini m bay chak nèg yo 1500 dola ayisyen. Sa vle di nou wap pran kòb sou li? Wi li fin mouri epi ke nou mwen ansanm avèk nèg yo epi pabon de sal te di an ke tankou nap kontinye nou kapab kontinye tankou pran kòb nan men moun yo. Sa vle di fè kòmsi kidnapin nou kidnapel? Wi vwala. Yo pa janm mande nou pou nou pale avèl? Fi a pran mwen do kay fi an. Wi fi a konn dim sa wi. Fo dim. Lè ke li dim sa mwen dil konsa ke non li pa disponib. Nan rankont dezyèm fwa mwen te di fi a konsa ke lap ba nou 200 mil dola ameriken. Fi a di a pa gen lajan ameriken nan wè tankou nan peyi a. Sa li pa fasil. Pale pi fò pale pi fò ta pale fò. E pi mwen di enben ok pa gen pwoblèm si pa gen lajan ameriken nan peyi a wap ba nou 150 mil dola ayisyen.